Poul la sa vle di gen de bagay kòmsi fò nou fèl fò nou fèl tèt glas. Wi atansyon boss sa ou promi wi pou m pa pètè nan tèt li la m pa vlel mòd ou menm ou majesto e ou konprann sa m di w. Ou pwom ou wè. Yeah boss ou dwe sou mwen w menn. A vle di depi yo mòde w e boul wi menn ou e tankou m si w te pran bal wi. Ou fòm ou wè ki fè kè m sote konsa menn. Anmwe boss sa e map pote w dlo nan tout sans ou. Map fout misye kout byen anmweyy. Oh boss sa sou fè la men tèt oh. Sèt! Se frekan wi menn komsi fè kèm sote menn on mafya mwen menn mwen m gentan konnen e konsa m te ka pete w la wi menn se kote w ti chich yo wi menn kounye a menn misye bezwen tire sou fomi menn yow big bann poze w tande menn ou wè sa map di w la frè nou pral gen bagay nan men nou la yo di m bèl papi rele m ou wè sa map di w la menn. Sa e di pou nou fon sèl. Pa gen pwoblèm kòm si n ap fè l on fwa avè l. Bon sa ban m ti bagay. Yo men, m ap pale mi sa ap regle lòt bagay. M konnen ou pa byen avè l papi kite mele m ou pa byen avè l. Nèg a rele nou epi lè n ap fè l n ap fè l men. Deja. Ok mafya. A pou sòt. N ap koul, n ap montre misye.